Haa papa Stanley Luca mete koze atè wi Oh Nan dosye asasina prezidan Jovenel Moise dosye asasina mèt Dorval san bliye Eric Jean Baptiste youn aprè lòt li detaye li montre kiyès ki touye 3 mesye sa yo nan peyi dayiti lèm diw mèt Dorval se pa nenpòt ki avoka. Raple w, Mèt Dorval te kanpe nan laprès li di, fòk konstitisyon sa chanje, nou pa kapab kontinye ansanm avè l. Ebyen, oligak yo asasinen l. Lè w pran Eric Jean Baptiste, li di zafè amnisti pou tout vakabon an, bagay konsa pa ka fèt. Fòk tout moun peye pou sa yo fè, kit yo se gwo vòlè, kit yo se ti vòlè. Lè yo pran Jovenel Moise ki tap frape oligak nan Petyonvil san kanpe, ebyen yo monte konplo, yo asasine l. Frè e sè byeneme, youn aprè lòt, ou pral tande deklarasyon Stanley. Ou mèt rete la. Genyen anbasadè Bob Raye ki konseye peyi Kanada pa enplike nan dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti silvouplè. Menm si w ta tande tout lòt peyi ap voye sòlda Nan peyi sila ou menm pa rantre nan bagay konsa. Men sak pase ki fè Kanada prudan konsa. Tandiske l te di lap kanpe ansanm avèk nou dan lè bon kòm dan lè movè jou. E map fè ou konnen peyi Kanada fè Ikrèn kado 200 bon, lè m di w bon an, bon jan veyikil blende. Men sak pase ki fè sa kap vin nan peyi Dayiti yo depi yo monte yon ti mòn epi fyèl yo pete. Frè e sè byeneme, gen detay pou konnen jan ti pwovèb kreyòl la di, Kabrit gade je mèt kay anvan l antre. Nan Miragwàn, lapolis frape fò. Gen yon endividi ki rele Clavens Jean Claude. Misye ta fè pati de baz Vitelòm selon enfòmasyon otorite yo bay. Yo arete l pandan l te vin fè yon sètifika. Ou pral wè e gade video pèp ayisyen. Konsa ou va konprann pi byen toujou. Mwen envite ou rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye. Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la, pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont, e kont sa ki se te mwen pral flannen mwen wè de chemen. Mwen fè nan tou de. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pantalon. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. M pa pikan, depi ou pile m, mwen bwate. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè a la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Se nan emisyon Boukante Lapawòl, ebyen frèzesè byeneme Stanley Luca mete koze atè. Donk, nan peyi Dayiti, m pa kache di w, lavi ti nèg tèt grenn pa respekte. Menm si ou tande yon gwo lidè ap avanse, l ap batay pou wè kòman moun ki pi mal yo, depi 1804 yo va goute nan gato peyi Dayiti, Ebyen gen yon gwoup kolon mete ansanm avèk libanè ki di non sa pa sipoze fèt gwoup moun sa yo sipoze rete nan mizè. A chak fwa moun ki nan katye popilè yo, moun ki fè pati de mas la gen yon moun ki kanpe ki pou pale pou yo, ebyen frèzesè byeneme yo elimine l. Donk nan peyi dayiti pandan dènye moman sa yo la gen 3 asasina ki ki choke peyi a. Asasina Mèt Dorval, asasina Jovenel Moïse ansanm avèk asasina Eric Jean Baptiste. Frè se sè byen eme, ebyen nou pral tande byen kiyès ki touye mesye sa yo ansanm avèk Stanley Lucas. Nan pwen ke nou rive a, m kwè ke n antre nan diznevyèm mwa a e gon bagay ki trè klè pou popilasyon an. Popilasyon an fè nouvèl. Popilasyon an konn sa sa vle di yon sosyete kote moun ki nan tèt Leta vle. Pa egzanp, popilasyon an pran nouvèl de sa k ap pase Salvadò. Popilasyon an wè kòman dirijan Salvadò, prezidan, vis prezidan, detèmine kraze gang. Efektivman. Gen bagay ke yo fè nan Salvadò, yo di yo pa jwe te che. Oligak, politisyen ki nan gang, ansanm a gang yo. Nan Salvadò, jij yo tap pwoteje pati de goch la ki te nan gang FMS, pati de dwat la ki te nan gang Arena, yo tap pwoteje gang yo. Donk premye bagay ke Salvador fè, yo netwaye pouvwa jidisyè a. Sa poko fèt an Ayiti. Sa nèg yo fè la a nan semèn nan, son reyamenajman pou ranfòse pouvwa asasen yo. 30 nèg ke nèg yo voye ale la a son detay. Dayè jij. René Sylvestre. Kè ke nan peyi Salvadò, dirijan yo k ap lite kont gang nan, premye kote yo netwaye se pouvwa jidisyè a. Yo te revoke 75 pousan nan jij yo. Paske jij yo t ap pwoteje pati de goch la ki te nan gang FMLN, pati de dwat la ki te nan gang Arena, oligak yo te nan gang tou Salvadò e yo t ap pwoteje gang yo. Donk premye kote yo te netwaye se pouvwa jidisyè a. Sa nèg yo fè la an Ayiti son reyamenajman pou ranfòse pouvwa asasen yo. 60 pou nan jij ki rete yo, yo nan kan nèg yo. Kijan m fè konn sa? Prezidan pouvwa jidisyè a René Sylvestre te fon ankèt li ta pral revoke 3 kategori de jij. Premye kategori an se jij, pandan yo jij yo gen kabinè davoka, se yon bagay ki enkonpatib a metye a. Dezyèm kategori de jij ke René Sylvestre ta pral revoke, se jij ki nan koripsyon. Twazyèm? Sou prè 72 jij René Sylvestre ta gen tan pran desizyon. Twazyèm kategori a moun pa tande l non, twazyèm kategori se jij ki nan politik. Se sa. Se jij ki nan politik. Koulye a, misye ta pral revoke apeprè 70 a 72 jij. M pa konn kijan nèg yo fè konn sa, oligak yo mete a mafya jidisyè a, yo touye misye anvan ke l gen tan revoke 70 jij ke l ta pral revoke. Epi yo fè l pase sou covid. Coronavirus veyè yo fèl pase sou Coronavirus men yo touye yo touye yo touye yo touye misye dezyèm bagay ke yo fè Salvador otorite leta pran 100 milyon nan bank santral yo achte zam yo pou ame la polis avèk lame ranfòse entelijans pou kraze gang yo e nèg yo reyisi touye 4500 gang E gen 61 mil ki nan prizon. Donk, se konsa ke nèg yo fè apwòch la nan Salvadò. Nou menm lakay nou, nan peyi pa nou, 18 mwa ki sot pase, Ariel Henry lye avèk gang yo e l ap pwoteje gang yo. E pwoteksyon gang nan fèt de diferan fason. Li fèt atravè pouvwa jidisyè a. Reyamenajman ke nèg yo sot fè la a, se pou ranfòse kontwòl asasen yo nan CSPJ, ranfòse kontwòl asasen yo nan kou de kasasyon, nan kou dapèl, nan tribinal de premye enstans, e pwobableman pi devan nan tribinal de pè e nan 18 jiridiksyon kote gen komisè gouvènman. gouvènman donk vle di ke on bagay ki klè avèk Ariel pap ka gen eleksyon lib avèk Ariel pap ka gen sekirite avèk Ariel ou pa menm ka pale de kesyon de rezoud pwoblèm lavi chè etc. Men men Stanley Stanley m gen enpresyon Stanley m gen enpresyon depi on nèg ap manyen sistèm jidisyè la ou an difikilte ou sonje mèt Dorval Humm. Bon Monferrier Dorval e kisa k tiye Monferrier Dorval m te di sa sou entèvyou radyo Karayib e e byen antandi gen yon seri de lòt zanmi nan laprès lan depi yo fin menase Juno yo tire Robenson Alphonse nèg yon ti jan refwadi men m di nèg yo yo pa ka refwadi paske se yo menm ki vwa peyi a fòk bagay la chanje Ariel pa ka rete la Mèt Dorval Bagay ki touye mèt Dorval se 3 bagay ke l di nan entèvyou 20 out 2020 an. Premye bagay ke mèt Dorval di nan entèvyou a se ke li te konn pale avèk prezidan Jovenel Moïse nan telefòn. Dezyèm bagay ke l di ki deranje nèg yo nan entèvyou a se ke l pa gen pwoblèm pou ke menm si se gouvènman Jovenel Moïse la ki amande konstitisyon l pa gen la bagay. Men twazyèm bagay ki vrèman fè nèg yo tiye l Se lè misye al di nan entèvyou a, li menm kòm avoka, kliyan ke l genyen pa detèmine pozisyon politik li. Si kliyan an bezwen moun pale nan. Kliyan an se Sogener. E oligak Petion. Yon vil, lè gen yon sosyo-pwofesyonèl k ap travay pou yo ann Ayiti, ke se yon spesyalis an dwa, ke se yon enjenyè, achitèk, yon agwonòm, yo konsidere w kòm restavèk yo. Donk, lefètke Mèt Dorval al di sa nan entèvyou a, nèg yo deside yo pral fè misye peye. E se pou sa m di yon bagay depi, depi petèt twa ou kat mwa apre yo tiye prezidan an, se yon detay pou jwenn asasen Mèt Dorval la a wi. Ou gen twa telefòn pou tcheke. wap te wap tcheke tout mesaj watsap Dimitri Vorb telefòn Dimitri Vorb yo dezyèm bagay wap tcheke telefòn e tout mesaj watsap Guerdy Blaise e jounalis ki tap fè entèvyou nan maten an li pa jounalis la pa nan krim nan non men jounalis la gen de mesaj kel resevwa ki fè ke entèvyou a pran yon oryantasyon lèm fin di sa nan radyo Karayib 2 mwa aprè ou 3 mwa aprè jounalis la kite peyi a lal viv Kanada men. Hugo, Guerdy Blaise, Mathias, John Joël Joseph, Félix Badio Joseph. Se operatè de teren misye. Donk jodi a gen de nèg ki pè pale bagay yo. Donk mwen menm si nap pale de peyi, mwen menm sa map di la a, e pa pou mwen menm ke map di l. Se pou moun nan katye popilè a. ki anba nan ki pa gen moun ki pou pale pou li. Nou bezwen la sekirite retabli nan peyi a. Nou bezwen san pèp la sispann koule. Se 5 oligak andedan peyi a pou nou mare pou san sispann koule. Jiska prezan tout gang ret entak. Tout moun vin wè ke prezidan Jovenel Moïse te gen rezon. Lè prezidan Jovenel Moïse di yo te voye 50 jij kowonpi ba li, sa sa vle di? Daprè konstitisyon peyi a, se pa prezidan ki nonmen jij. Se sena de la repiblik ki nonmen, ki chwazi non jij yo oubyen CSPJ, koulye a yo voye yo nan palè pou prezidan an pran arete nonmen yo. Tout nèg konnen kiyès ki te prezidan komisyon jistis nan sena a. e tout nèg konnen ke se gwoup de senatè ki kontwòl sistèm jidisyè a pou oligak Petyonvil, e senatè sa yo patwon yo se oligak Petyonvil. Depi ou gade foto kiyès ki konn al wè Boulos anndan El Rancho kòm senatè, foto yo la yo disponib sou tout Gwoup yo, kiyès ki konn al wè Dimitri a Jean Marie Vob, wap wè kontwòl nèg yo gen sou pouvwa. Daprè ou kòman fè jij Bredy Fabien ka pèmèt li vin pran yon desizyon jidisyè kote l fè Dimitri Vob kado 401 milyon dola ameriken kach lajan leta, 397 milyon ke l te dwe epi l met yon seriz sou li de 56 ou 57 milyon pandan ke pèp la nan nan nan povrete. Kiyès kap aksepte sa nan peyi a? Donk senatè sa a yo, yo vin pèmèt ke kat oligak Petyonvil pran kontwòl sistèm jidisyè a. Se pou sa, lè dosye 5 vòb yo k ap vòlè Leta, ULCC fin prepare l, Unité de lutte contre la corruption, lè l rive devan Bèna Senvil, nèg yo fè Bèna Senvil voye l nan fatra. Lè Bed-Ford Claude fon ankèt syantifik e teknik bò kot Digicel ki montre kijan Ariel t ap kowòdone a Badio nan asasina prezidan an, Bed-Ford Claude, Procureur de la République, jan lalwa mande l, li fon rekizitwa sipletif, li voye l bay jij denstriksyon an, epi Bernard Sainvil voye rekizitwa sipletif lan jete nan fatra kòmsi ankèt la pa t janm fèt. Chavanne Etienne ke nèg yo pran la a, se Ariel Henry ki nonmen l 5 janvye 2022. On mwa aprè, Ariel Henry fè nèg yo mete l jij denstriksyon sou dosye Prezidan Jovenel Moïse lan. Alòske, menm nèg ki enplike nan touye prezidan Elik voye yo pou al jij denstriksyon, ni Bernard Sainvil, ni Chavanne Etienne te dwe wè ke gen konfli denterè ladanl, yo pat dwe rantre, lè moun rele anmwe Chavanne Etienne gentan retire kòl, kiyès yal mete dwayen tribinal premye enstans pou kowòdone avèk jij inite a Waltè Wesèv Vòltè, menm Chavanne Etienne nan. Epi yo di Bèna Senvil repoze w sou teren an nou pral fè w minis jistis nan refòm gouvènman an ka pral fèt lan. E te 2 non nèg ki te genyen pou al minis jistis, se Bèna Senvil avèk lòt zanmi an ki. di ke se Jezikri avèk Ariel ki chèf li. Koulye a, etan done bra misye pran nan mera, y ap gade kòman se a Bèna Senvil pou yo monte. Dimitri Vòb pa t vle Bèna Senvil, li te vle se gè Di Blèz pou y al mete ranp nan emisyon lan. Ariel rele Bèto, li di pa gen pwoblèm, m ap mete jij Waltè Wesè Vòltè, menm jij ki sou dosye Jovnèl. Jovenel la dosye unite a map fèl ranje afèw pa enkyete w yo pap kondane w yap blanchiw de tout bagay de trafik zam donk sa vle di ke sa w wè k fèt la a kel pa rapò a Dorval menm moun ki touye Dorval yo se yo k touye Jovenel menm moun ki touye Dorval a Jovenel yo se yo k touye Eric Jean Baptiste se 3 sektè ki touye Eric Jean Baptiste. Yo touye Erik Jan Batis pou 2 rezon. Premye rezon an pou jan l te reyaji pa rapò a entèvyou Robinson Alphonse lan te fè avèk mèt la. Epi dezyèm rezon an misye pat vle siyen dokiman 21 desanm nan. Lè misye al nan reyinyon le 20 nan aprè midi a nèg yo, misye pa vle siyen dokiman an, misye di l pa dakò, li pa ka popetwèl pèsonn. Gen 3 sektè ki fizye Eric Jean Baptiste, sdp ladanl, Ariel ladanl, oligak gwoup 2 boudon yo ladanl. Mèsi anpil Stanley. Se 3 sektè sa yo ki fizye. Mèsi anpil Stanley Lika, m te kontan fè ti koze avè w, li fè 10 zè. Ya, pou m fini. Wè. Ou fini? Bon, ok. Donk, non bon, pou m tèmine, mwen menm, m ap di moun yo sa, ou pa ka bati demokrasi san rejim de la lwa. E pou gen rejim de la lwa etabli nan peyi a, fò n netwaye sistèm jidisyè a. Avèk ranfòseman ke asasen ki touye Ri Janbatis, Prezidan Jovenel, Dorval, se yo tout touye li, E nou pa gen tan pale de Madistin ki patisipe nan ranfòseman nèg yo avèk Esperans e Jedeyon Jan. N a pale de sa yon lòt lè. Antouka, nou fè ti rale sa a, nou eseye moun konprann chanjman an nesesè nan peyi a. Pa gen okenn blan k ap vin ede w. Blan an se blan parèy li l konn ede. Li pa konn ede moun nwa. Bondye beni nou. Kenbe la. Donk, medam, matmwazèl e mesye, nou kapab konprann kòman dosye yo ye nan peyi Dayiti. Donk, Jovenel Moïse te di l, yo fòse l nonmen 50 jij. Hum! Li pa la pou l chwazi jij nan la repiblik. Sena chwazi, voye ba li pou l soti arete. Men nèg yo tèlman fò, lè m di w yo fò a, pèp ayisyen se pa ti koze pitit. Sistèm nan tèlman fò pèp ayisyen. Yo pa voye lis la konplè. Lè yo pa voye lis konplè sa sa pral fè kounya la. Prezidan de pye l pral nan grenn soulye. Pandan yo pa voye lis konplè. Epi prezidan ret tande nan radyo o mezanmi prezidan pa vle chwazi jij pou mete nan enstitisyon yo wi enstitisyon jidisyè ap fin kraze tribinal agoch yo tèlman fò son bagay ekstrawòdinè men pa bò isit m toujou di l pa gen yon sistèm ki pwisan vrèman nou gon leta k fèb wi se paske nou gon leta k fèb. Epi antre nou, nou refize envesti nan moun. Moun ki pi wo a, li refize envesti nan sa ki pi piti. Donk, jounen jodi a li nesesè pou n konnen, pou n travay, travay trè trè di, yon fason pou ke nou kapab ede jenerasyon k ap vini an. Souflèt sa nou pran, imilyasyon sa nou pran pou yo menm yo pa pran imilyasyon sa. Donk, nou pa ka rete konsa nan la repiblik pou tanzantan ou tande ti nèg tèt grenn ap tonbe. Depi se sa ki gen kapasite, ki gen konesans, ki gen, ki kapab reflechi, ki kapab di men sa kap bon pou peyi a, ki pa dakò avèk yon seri de deriv, yon seri de vye desizyon kap pran, ki pap nan enterè pèp la, ki pa nan enterè peyi Dayiti, ebyen yo toujou prè pou yo tire moun sa yo. Fò n fè oligak yo konprann ke lavi chak grenn Ayisyen konte. Men pou sa fèt, se nou menm dabò ki pou montre ke nou renmen frè nou an. Se nou menm dabò ki pou montre ke nou respekte lavi frè nou, nou respekte lavi sè nou. Paske menm si w tande krim n ap fèt, Ou pap janm tande son ti milat yo lonje zam nan ba li pou lal touye. Men se toujou yon ti nèg tèt grenn, yon frè m, yon kouzen m, yon zanmi m, yon vwazen. Se moun sa yo ki se dè tchoul, dè esklav volontè ki pral akonpli misyon an pou yo. Donk jiska prezan ou kapab wè nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse se yon pakèt ti nèg tèt grenn ki nan prizon. Apa de kolonbyen yo? Konbyen gwo towo? Konbyen nèg cheve kalalou ki pran kòd? Jiska prezan poko gen youn ki pran kòd. E sa ki grav nan listwa a, menm moun sa yo ki nan prizon, yo refize pale pou di men kòman bagay la te ye pou yo bay oligak sa yo yon leson. E nou kapab wè kòman yo asasinen Eric Jean Baptiste. Yo di w se ti makak kòm si pou tout moun ah se ti makak ki touye l epi sa va. Ah se ti makak ki touye l epi sa va se konsa. Se konsa tou yo t ap fè dosye Jovenel la pase. Se konsa yo t ap fè dosye mèt Dorval pase. Men gras ansanm avèk nou menm ki la ki di non bagay la pa ka rete konsa. Lavi chak grenn ayisyen konte. E sonje m di nou. Si krim sa yo pa pini, yo rete enpini nan la repiblik, la nati ap wont de nou e lè konsa se nou tout kap mouri nèt pou sèk vanjans lan kapab fèmen. Medam, matmwazèl se mesye, ensolit nou pou jounen jodi a non, gen koze se tank pa genyen. Gen koze men se tank pa gen mezanmi, Vwazin nan kay nan ti pisin men m pa janm wè fòm tèt vwazin. Lè vwazin rive nan pisin ap danse epi gade sak pral pase. Seyè ooh Mèsi ooh Mèsi ooh Ala traka papa. Vwa a Se pa vre. Bon ou konnen son peruk ki nan tèt ou. Ou konnen sa. Ou konnen tèt la pa tèlman fin twò kòdyòm. Epi w al plonje nan dlo. Bon ki entansyon ou. Ala tris. Gen de moun ki chache pwoblèm mete nan kò yo. Ou kwè se koze nan lari. Gen moun ki chache pwoblèm mete nan. Ou konnen fòm tèt la pa tèlman fin twò kòdyòm. Bon pou ki sa ou fon aksyon konsa. Kounya la wal vole tonbe nan dlo epi voup men cheve a vole. Frè se sè byen eme jan kem te anonse ou peyi Kanada fè Ikrèn kado yon total de 200 veyikil blende. Ala traka papa. Aayy men se nou menm ki sòt. E nou kenbe sil. Lè m di w 200, e pa 200 ti bagay. Ou tande lè yo rive la ansanm avè l, yo pral soude, l ap monte mòn Laboul epi voup, l anpàn. Non monchè, bagay serye pèp ayisyen. Donk raple w ke nou fè kòmand 18 blende o Kanada. Donk jiska prezan m kapab di se 5 ki rive. Se pa kado. Sa achte n achte, se peye n peye pèp ayisyen. 80 pou 100 nan lajan an deja bay. Chak blende k vini, premye operasyon tande lan pann. Epi sa w tande a, se kout de san k ap tonbe an Ikrèn. Sonje m di nou, mete sekirite nan peyi Dayiti, pa depann de ni Kanada, ni Lèzetazini, ni Lafrans, okenn peyi nan kominote entènasyonal la, men sa depann de Ayisyen. Blan la pou l ede blan parèy li. Blan la pou l soutni blan parèy li. Gad yon voum lajan Lèzetazini sot bay Ikrèn. Men gade peyi Dayiti, ou ta di konsa, o, sa k fè yo pa ban nou ti bagay, yon de twa milya t ap bon pou nou. Men fò n sonje tou, nou sot fimen yon lajan Petwokaribe. E tout asasen, tout vòlè yo rete la yo ap gade nou nan zye. Nou refize ba yo leson. Donk kounya la kiyès yo ta pral bay lajan sa ankò? Donk lesansyèl se nou menm ki pou mete prensip lakay nou. Si ke nou pa mete prensip lakay nou ebyen nenpòt lòt gwoup moun ap sot kote yo soti yap vin kontinye banbile nan savann nan yap vin fè dezòd. Donk kabrit gade je mèt kay anvan l antre. Si w wè moun nan chwazi ba ou yon ti miyèt pen se paske l wè w sanble a ti miyèt pen an, vyann bay pa gen zo wap pran l. Ou pa konn wè ou gon zanmi w epi gon zanmi l lap fè kado li toujou ale nan makèt oubyen nan gran stò l achte bon bagay pou zanmi sa. L achte bèl ti bagay pou zanmi an. Tou nèf byen kachte gade non gon jan l achte figi zanmi an gon jan li prezante l devan zanmi an. Men kan t il saji de ou. Ou ka nan tout store ap pwomennen ansanm avèl ap edel chèche bagay pou zanmi an wi. Men lè koul poul ba ou yon bagay, ou menm ou toujou ap batay pou ba li bon bagay, men kou poul ba ou yon bagay li tèlman pa gen respè pou ou, se rès rad li fin mete li di ou, m pap met sa ankò non mèt prann wi. Li pa gen respè pou ou. Li pa gen respè. Menm se sa Peyi aletranje yo fè nan peyi dayiti se paske gon efò ou pa fè ou pa mete tèt ou nan yon nivo donk li enpòtan jounen jodi a pèp ayisyen pou ke nou travay nou mete tèt nou nan yon lòt nivo e frè se sè byen eme genyen anbasadè kanada Bob Rae ki konseye peyi kanada pou l pa rantre nan dosye entèvansyon militè nan peyi dayiti menm si w tande tout peyi t ap rasanble pou voye militè sou teritwa sa a men kanpe lwen. E raple w li konseye li konseye tout lòt peyi yo pou ke yo kontinye travay pou yo jwenn solisyon kriz peyi Dayiti. Men dosye voye militè a en en son movèz ide puiske soti 2004 pou rive 2017 kantite dega Minista fè nan peyi Dayiti e jiska prezan pèp ayisyen di mil ui san moun ki te mouri loni poko janm dedomaje fanmi yo san bliye kantite yo te vyole ou kapab konprann kantite timoun yo kite nan peyi a e dènyeman raple ou kòman m te detaye dosye sa ansanm avèw. Pa gen pwoblèm non pou militè vin touye bandi men raple w a chak fwa yo vini gon kantite timoun yo kite sou teritwa a. Gon kantite timoun yo kite nan peyi a. E timoun sa yo? Ki avni yo? Eske yo okipe yo? Kisa yo devni pèp ayisyen? Li enpòtan lè ke gon bagay ki fin pase nan peyi w nan neglijans, nan pa pran responsabilite w, Ebyen lè kòw pral re pou yon lòt ankò ou mèt tann bagay la ap vin pi konplike. Tout otan wap chèche yon moun pou bay responsab mizèw, responsab kalamitew, ebyen se tank wap nan pwoblèm pi rèd. M pa konnen si w fè eksperyans sa oubyen si w gon moun ki konsa nan blòk lakay ou. Konn gon jèn fi ki fin fon pitit. Ou fin fè pitit la ou wè se nan move kondisyon wap batay pou leve grenn timoun nan. Atò, wal pran priyè wal pran pawòl nan men yon lòt gason wal re dous ankò ou re gwòs. Lè w vin re gwòs ou vin gen 2 kounya la pase lòt la li menm li di w li pap okipe pitit lòt fòl met pal tou. Pandan ke y vin met pal la. Sa w tande a diskisyon pete ou vin gen depil mache pòs li. Epi ou tonbe fè kòlè ou pap dis ou pap dam ou pap ou pap sesi ou pap ou pap sela. Epi sa ki fè w ap ansent lan? Chache yon jan bouche l! Chache travay ou fè pran responsabilite w degre nou gen nan mond an pou leve l. Men non. Woy, m pa kapab, m gen 2 timoun nan men m, lavi a di. Kot papa yo? Jan, kòman w te fè, kòman w te fè fè yo? Epi sa w tande a, ou pral chèche yon twazyèm kounye a la, ou pral pran pawòl yo ap fè w dous, kòm etan done aprè premye pòte, bèf pa gen pri. Epi sa w tande a, twazyèm sa li menm, li pral vini l mete yon lòt grenn pitit nan men w. Nou kòmanse viv byen alèz, ou gen tan gen 3 pitit kounye a. Lel we nan kay la. Gon on jan lot 2 yo manje. Ou menm se manman wap bay pa gen problem tout se pitit ou. Men lot ki gen grenn pitit la gon kafou lap rive lap di w banm pitit mwen pou m ale. Ou byen lap di w konsa lap pot on ti bagay li vini li met ti moun nan chita l fe ti moun nan chita devan l nan pou l manje l pou kont li pandan 2 lot yo la li pa ba yo tikal. Konya sa vin fè w fache, ou eksite. Sa w tande a diskisyon pete, li vire do l, li kite 3 nan men w. Ou pral chèche yon lòt, ou pral, lè konsa w gade, yon mato a gen 8 timoun nan kay la, ou pa konn papa youn. Men sa k pase, se paske w refize pran responsabilite w. Ou te fin fè yon grenn ebyen ou di, pa gen pwoblèm non kòm etan done m pran kou, m ap batay pou m pa pran yon dezyèm kou. Bon m chèche travay m fè pou m okipe grenn sa. Pandan m ap okipe grenn sa, pandan m ap travay, afè m ap vin bon kanmenm, donk si m deside fè kò m dous, ebyen, m ap chèche senk pye chosèt, m mache ansanm avè l epi m al fè kò m dous. Men m konnen m pa pral pran lòt grenn pou m vin mete sou sa m te gen deja. Men nan peyi Dayiti, nou refize konprann bagay yo konsa. Nou pran premye okipasyon. Nou pran yon dezyèm, nou pran yon twazyèm, n ap pran entèvansyon, n ap pran misyon, n ap pran nou prale, nou prale, nou prale, anvan pale ouvè pye nou, mete bagay pou nou, vide militè pou nou. Epi sa w tande a, plis viris, plis vyòl, plis moun ap mouri. Men malerezman, nou refize konprann sa. Medam, matmwazèl, e mesye, jan ke n te anonse w, ebyen, nan Miragwàn, lapolis frape fò. Genyen yon endividi ki rele Clovens Jean Claude. Selon enfòmasyon lapolis bay, se ta yon bandi nan baz Vitelhomme ki te vin fè yon sètifika, sa w tande a, lapolis tou depoze lapat sou li. Pou plis detay, an nou gade repòtaj sa a. Nou salye tout popilasyon nipwaz la an jeneral e jounalis yo an patikilye. Jodi an ki se. 19 janvye 2023 a, se yon plezi pou nou nan Direksyon Depatmantal Nip pou nou kapab fè ti koze avèk popilasyon nipwaz la. E nan kad vijilans ke lapolis toujou genyen nan depatman Nip, jodi 19 janvye 2023 a, ozanviwon de 11 è 30, Lapolis pwosede a entèpelasyon yon endividi di non de Clovens Jean Jacques. Misye soti nan zòn Pènye, presizeman nan yon lokalite ki rele Nan Galèt. Misye fèt yon 14 me 1994. Ebyen, misye fè pati de gang Vitelòm e se yon nèg ke lapolis te aktivman ap rechèche ansanm avèk lajistis. Ebyen, kòm nou toujou di l e n ap repete l, nan departeman de Nip, depi w antre la, se bandi ou ye, ebyen, w ap jwenn avèk bouchon w. Se sa k fè, nan kad vijilans lapolis, SDPJ Nip pwosede a entèpelasyon misye, Nan moman kote ke misye te antre nan departeman an depi byen dè jou, e nou menm nou te tann nas nou swit a tout enfòmasyon ke nou te rekeyi, e jodi an nou pwosede a entèpelasyon misye. Se nan sousi sa a, ke nou pat vle evènman sa a pase de manyè inapèsi, nou te envite laprès pou nou te kominike avèk popilasyon an, toujou rete vijilan bò kote pa yo, pou yo toujou voye enfòmasyon ba nou, E se gras a yo tou ki pèmèt ke filature lan li menm te reyisi e ki te pèmèt ke jodi an nou entèpele endividi sa ki se Clovens Jean Jacques. E fò m presize pou nou ke misye se yon nèg e ki fè anpil zak malonèt nan nivo Pènye nan departeman de Lwès e yo t ap rechèche li e misye twouve l nan Miragwàn e nou nan lapolis dè Nip nou pwosede a entèpelasyon li. Se ti kozri sa ke n te vle fè, se mesaj sa ke n te vle kominike avèk laprès ki fè ke nou te envite laprès e popilasyon li menm li kapab toujou rete enfòme. Se ki pou w arete jèn gason sa a? Ebyen, jèn gason sa a, li te vini nan departeman an depi byen des jours kote ke nou te enfòme de li e malerezman pou li, li vin fè yon dokiman anndan biro SDPJ e se de la ke nou konpare foto plis non swit a enfòmasyon ke nou te deja genyen e pi nou pwosede a entèpelasyon misye e aktyèlman la misye nap kwizine li nan nivo SDPJ an atandan ke nou fè tout suit legal yo. Antouka, frères et sœurs bien aimé, nou byen kontan la police kontinye frape, kontinye travay san kanpe. Ebyen frères et sœurs bien aimé, jan nou tout konnen l nan jou pase yo, Premye Minis Ariel Henry pibliye arete Wo Konsèy de Tranzisyon an nan Le Moniteur. Pou plis detay, ann tande yon repòtaj ansanm avèk Marc Charles. Aprè anpil reyinyon ak vire won depi mwa desanm gouvènman Ariel Henry ap dirije a pibliye madi 17 janvye arete ki nome 3 manb konsèy tranzisyon an nan jounal ofisyèl peyi a, Le Moniteur. Nan konsèy tranzisyon sa a genyen ansyen premyè dam epi tou responsab pati politik RDNP, Mirlande Hyppolite Manigat ki se reprezantan sektè politik la, Laurent Saint-Cyr sektè ekonomik lan chwazi epi Calixte Fleuridor sektè sosyal. Men kesyon k ap poze se ta ki wòl konsèy tranzisyon sa? Konsèy Tranzisyon an la pou li ka pote konsèy pou PM, Prezidan, Palmantè tou pwisan Ariel Henry. Konsèy lan pa kapab deside nan Konsèy Minis yo. Sa ta vle di, yo pa gen okenn pouvwa pou ta fòse 3 p Ariel Henry adopte yon desizyon. Lòt wòl yo genyen, se ta kolabore ak Ariel Henry pou mete bon jan sekirite nan peyi a, mete lòd lan enstitisyon demokratik yo, pa egzanp, lajistis la lan moman an k ap mache toutouni, epi òganize bon jan eleksyon nan yon ti tan ki pa twò lwen. Malgre arete a te pibliye nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur 17 janvye ki sot pase la, Madan Maniga bò kote pa l fè konnen se enstalasyon l ap tann kòm manm konsèy tranzisyon an. Ansyen kandida pou pòs prezidan rapousiv pou l di li te reflechi anpil avan li te aksepte vin yon manm nan konsèy la e li kouri dèyè rimè ki ta vle fè kwè li vle kraze on kite sa, se sa nou te kapab li sou kont Twitter Radyo Referans FM. Daprè Mèt André Michel, avoka pèp la epi tou sipòtè pouvwa Ariel Henry a, aprè piblikasyon 3 manb Konsèy Tranzisyon an, prese prese, gouvènman dwe monte yon KEP, epi kreye kondisyon politik ak sekirite pou yo kapab òganize bon jan eleksyon, Mèt Mimi ki pa vle pèdi tan. Se pa premye fwa konn gen tranzisyon nan peyi Dayiti, e nou wè sa 2 fwa deja, sou Boniface Alexandre ak Gérald Latortue alyas Gwo Jera, epi tou sou Jocelerme Privert. Men, modèl tranzisyon popetwèl sa, fèk vini. Anpil obsèvatè ap poze tèt yo kesyon ak kisa yo dwe atann yo bò kote konsèy tranzisyon an ki pap kapab pichkannen Ariel Henry. E si yo ta bay Ariel yon konsèy li pa dakò aplike l, kisa kap pase l? Anyen, paske jan nou te di l deja, konsèy la pa gen okenn pouvwa li kapab egzèse sou twape Ariel Henry. Pa egzanp, lè konsèy la pral mande pou ta gen lòd nan dezòd, nan briganday kap fèt nan twazyèm sikonskripsyon an kote Izo, Ti Lapi ak Krisla ap fè lapli e lebotan, daprè ou menm, kisa gouvènman sa ka fè? Atravè yon sistèm jidisyè tèt anba avèk yon pakèt jij enkonpetan e kowonpi epi avèk yon polis ki gen nan tèt li yon direktè lepè vag tankou Frantz Elbe, m ap parye avè w Ariel pap ka fè anyen. Nou pap bay konsèy tranzisyon madichon, men se yon desizyon ki pap regle anyen nan pwoblèm sosyopolitik peyi a ap travèse nan moman an. Jan konsèy la monte an, se kòm si li pa t egziste. E si manm nan konsèy lan ta gen nen lan figi yo, yo pap pran tan pou yo demisyone, paske se toujou nan menm tetennad la n ap ye. Paske depi lè manda palmantè yo fini PM, prezidan, palmantè Ariel Henry se yon highway li gen devan l, se lage lap lage a tout vitès e pa gen polis kouche. E lè l vin jwenn tranzisyon pou petwèl sa a, Ariel Henry. Antouka menm jan pè Toma te konn di li, nou pran ti chèz ba nou, nou chita, nap siv Marshall. Tak 509. Gen koze wi pou tande nan peyi sa. Hey! Bon janvye a poko menm fini. Map wè tout bagay sa ladanl nan lane 2023 a. Koman fevriye pral ye menm pèp ayisyen? Hey! Mal nonòs yè swa pèp ayisyen. Mpaka di nou anyen gad videyo a pou kont nou. Oh. Oh. Oh. Apa gen moun nan pa vle fè ti bo a moun. Zanmi. Non non non non non non. An an. 2023 tanpri souple. Bagay la lou sou lestomak mwen pèp ayisyen. Oh! Non. Antouka, jan n toujou di l pa bò Risi. Ayiti dictature se l'appel des Antilles. Ayiti demokrasi la repiblik dè koken. Sèl vòlè yo k'ap rete ki viv ravè ra ki mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t'ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba ou lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa m se Fouco, randevou kase, se tè pita, bizou bizou one love.